Bonjour bonsoir la famille nous sommes contents d'être avec vous pour vous apporter une nouvelle émission oh my God se yon nouvo emisyon nou pote ba ou sou chanèl sila oh my God se kapab yon deklarasyon yon imaj ki pase e ki kapab atire atansyon fanatik yo Wala poukwa nou deside vini avek emisyon sa. Kom nou konen nou peyi da iti, la tristesse se bagay nou konsome plus ou kotidyen. C'est ça fait fait un cas d'émission ça, oh my god, Nous décider venir avec quelques images, quelques déclarations. Peut-être des déclarations qui vont vous faire rire, mais aussi des déclarations ou images Les délinquants, c'est-à-dire les mercenaires, yo eparpiye atravè Petyonvil. Popilasyon an chache yo. Lapolis chache yo. De jou aprè, je kwa, ebyen, yo jwenn anpil nan mèsenè yo. Men, ekoute, lapolis. jwenn kadav tou. E se jou la, sitiyasyon an te konplike o nivo de la plas Sen Pyè, men zegalman devan komisarya Petyonvil la. Imaj nou pral gade a, se yon sitwayen li menm. Pandan lapolis bay gaz lakrimojèn, lapolis ap tire paske foul la te an kòlè, li te vle pran sitwayen sa yo ki nan men lapolis, lapolis li menm te pase alaksyon, anpil moun kouri, gen moun ki kouche. Devan komisarya a, yo te bezwen pran sitwayen yo nan men lapolis. Eske sa rive souvan pou wè yon bandi kap kriye? Pa souvan non. Men, ebyen nan kad emisyon sila Oh My God, nou pote ba ou yon imaj. Yon imaj de kelke segond, voir l'un des membres du G9 en pleurs. Jimmy Cherizier, alyas Barbecue, te deside. Le jedi 5 out 2021, pandan sitwayen yo ap vakye ak aktivite yo, machin ap moute desann, batay pete nan Matisan antre 2 bandi rivo. Ki sa k pase? Bal agoch adwat, yon chofè ki te sou yon ti bis, ti bis Daihatsu, Li pran bal, machin nan chavire, 2 mò. Gen moun ki anba machin nan k ap mande sekou yo pa ka jwenn paske bal yo t ap tire nan tout direksyon. Men ekoute, èske aprè sa tout moun ret lakay yo? Non, gen moun ki brave danje a paske lari a se la li fè yon goud, se la li fè 2 goud. Nou pral pote ba ou 2 imaj. Lapremyè. Se yn vyèy fam. Yon gran mère. Li gen 4 pitit sou kont li. Li oblije pran lari an. Li pran zòn nan a pye. Lèl rive lavil, li pran yon machin pou ale Taba pou al achte grenn pèpè. Lèl rive Taba, espri an pè. De retour, pou travèse Martissant, anpil enkyetid. E sèt fam la, èl atoudi. Mezanmi m pa kapab ankò. Jis ki bò soti pou pase la? M sot lavil. Dakò ale nou pase wè. Nan dezyèm videyo a se yon lòt fi. Elle est plus jeune. Li avèk yon panye cheriz sou tèt li, li poko manje depi maten. L al achte kafou pou rantre nan Pòtoprens. E li konnen kòman sitiyasyon an ye. Poze l kesyon, li reponn, men se pa li menm k ap pale. Kounya la menm ou an prese, ou an prese la. Sa w ap vann menm? Ou pa wè sa k gen nan wout la ki fè m prese a? Mwen gen yon mo kèl m ap rantre la kò ankò non a wi. E dèyè l m ap rete wi. Tout moun sikile lib e libè. Sitwayen an pat dakò e il a dit sa. Ariel di li pral pote li pral pote vrè jistis nan peyi a, li pral pote tout revandikasyon pou revandikasyon al. Janm wè Ariel la la li ka met jistis nan peyi sa. On peyi nèg yo pranl yo krazel Jovenel Moïse kraze peyi a tout nèg yo kounya lap di li pral met jistis e Ariel m pap baw manti nèg kap pale avèw la ou konnen l trè byen papaw papaw papaw papaw mouri ou ranplase papaw bat pou yo pa tiye w menm jan ou wè yo tiye Jovenel la kòm enou k touye Jovenel Nan funeray Jovenel Moïse, Moïse Jean Charles apwoche Martine e il a dit quelque chose à la dame e madanm nan te souri. Donk se pou m di nou ke nan emisyon sa a, se kapab yon veritable melting pot a travers les videos. Sètadi nou kapab pote pou ou yon video ki fò tris e poutan a la fen ou ri paske. Jan map gad bayo la, m panse ke se pa toujou evidan pou nou rete anlize dan la tristès chak jou. Eske nou renmen emisyon an? Eske li fè nou plezi? Eske m kapab vini avèk yon pwochen nimewo pou nou?